Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nan emisyon sila se pral yon veritabl melting pot nou pral ba ou anpil enfòmasyon sou koze bandi anpil bandi ki jwenn arestasyon yo Anpil bandi ki tonbe, men moun tou ki tonbe nan kad batay ant bandi a bandi, moun ki resevwa bal mawon, epi tou nap vini avèk yon ti kesyon politik ale se parti pou votre emission. Yon prezime bandi ki idantifye nan non Andaël Serge Junior li tonbe anba bal lapolis, epi genyen 2 lòt ki jwenn arestasyon yo nan kad yon operasyon lapolis mennen nan dat premye desanm 2021 nan Marigot, c'est dans le département du Sud-Est, alò endividi sa. Li menm ki se Andael Serge li ta fè pati yon gwoup gang ki ap opere o nivo de la komin de Petyonvil. De lòt moun li te akonpanye avèk li yo, ebyen nou pral vini avèk nou yo men fò n di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se sou kabann lopital sitwayen sa li menm li ta pral rann dènye souf li. Les deux autres individus, alò yo pat jwenn pyès idantite sou moun sa yo, men toudmenm daprè enfòmasyon yo kominike bay lapolis, Gen youn ki ta rele Steven, il a 37 ans, lòt la se Myrthil Eric, donc il a 32 ans, selon enfòmasyon yo rive bay lapolis. Toujou nan kad operasyon sila yo sezi yon zam kalibre 38 epi yo sezi tou yon po katouch avèk 5 lòt kartouch, genyen yon motosiklèt. Men fòk nou di zam nan gen yon fo nimewo de seri sou li. Jounen jedi 2 desanm 2021 an nan yon tchèkpwent lapolis nan vil Okay stope 2 endividi nan echanj kout bal. Endividi sa yo te gen an posesyon yo yon moto Aodjin. Aprè konsta jij de pè, yon mòg prive te leve kadav yo. Aksyon sa pase sou wout Boulva 4 chemen nan vil Okay. Alò, si nou kapab li kèk foto, genyen yon po kartouch, genyen tou foto sitwayen sa yo nou genyen nan men nou. Genyen anpil tatou sou kò youn. Donk, misye li menm, li fè vrè l pou peyi san chapo. Paske nou toujou di w ke manje w renmen se ladan l lajan w gaspiye. Il a egalman sa kart d'identité, se Stevenson, Désormais. Ah ouais, son nom c'est Stevenson désormais. Et puis est-ce que gagné l'autre photo Oui, gagné Casimir et qu'il est même sorti dans Grand Danse dans Jérémy, c'est l'autre carte d'identité et puis la photo de la moto gagné yon zam alors pas contre calibre tout simplement donc c'est grave. Donk, mesye sa yo menm, yo pèdi lavi yo. Donk, fòk nou di ke, hum, lè lapolis fè yon kou, ben, se kanmenm a felisite paske nèg yo toujou bay lapolis anpil pwoblèm dan la Repiblik. Tèt chaje wi la. Donk, lapolis fè yon bèl nòt pandan. Premye ak 2 desanm 2021 an paske yo stope yon bandi o nivo de Marigo, yo arete 2 lòt epi yo stope 2 lòt o nivo de vil Okay e m kwè genyen youn ki li menm al fin mouri sou kabann lopital. Bon, antouka, misye t ap dirije dèyè fò, youn nan yo t ap dirije dèyè fò. Donk anpil nòt sou. La platfòm Facebook dizan ben bravo a la polis ki li menm ap fè yon bon travay men fò n di ke o nivo de la vil dè Kay se un pti konsèy pou wou kelke swa bandi ki rive la ou kapab feraye se vre men ekoute ou ka fè yon semèn de semèn men depi ou kòmanse rive sou yon mwa ebyen la polis ap genyen w batay la paske ebyen laba se pa fasil sitou avèk komisè Richmond brèf an n pase nan aktyalite politik lan pou kouwè l ye la ya un duel ki va se jwe le duel, li ap opose Arnel Belizer e Nenel Kassi, poske, de sa liberasyon, il a prononcé ces phrases en disant, ben, seulement aptant l'explication de El Kassi. Aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre d'une conférence de presse, eh bien, Arnel Bélizet parlait encore pour le dire que Lap tann explikasyon nan men Nenel Cassy Est-ce que c'est une bataille qui va se faire mano a mano? Ben je sais pas encore Men écoutez Kilik te la tou Kilik se Belus Donk mesye yo sòti nan penitansye nasyonal Laba se pa tout afè fasil Kant ou nè laba Ebyen fòk ou aksepte pou ou mennen yon vi gravman difisil Ben wi Paske dè le premye jou fòk ou aklimate ou ak sitiyasyon ki genyen an Laprizon an Ayiti se pa choz fasil e menm aletranje. Ebyen Kilik li menm li fè yon rale sou sitiyasyon difisil ki te genyen nan prizon an e Arnel Belizaire prefere aborde le cote politique des choses en disant ben m pral kare batay avèk nèg yo sou beton an men ekoute map kite batay la nan men Kilik Semelus paske mwen menm map prepare candidature m. Eske se a la prezidans? Eske se o sena? Eske se pou depite? Eske se pou majistra? Eske se pou kazèk? Ben la, on se pa ankò paske ben eske Anèl te di sa? M pa si. Men de tout fason, bon Anèl li menm li gen entansyon pou l ale pi lwen paske on a kòm lenpresyon prizon Anèl pran pandan dezan an se kòm des epaulettes qu'il a gagné sur le champ de bataille. Ann tande e gade alafwa Arnel Belizaire e Kilik Semelus. Ki rete kwè nan batay chanjman. Mwen di mèsi a tout kanmarad ki kwè ke bagay yo pa ka ret konsa di fèt ke yo pat janm te lage nou pandan 2 zan sa. Pa bliye nou te toujou konnen m pat nan batay la ankò. Lè ekip sa desann al chache m mwen di Kilik nou pap antre nan anba okenn moun, n ap met tèt nou ansanm pou n akonpanye militan konsekan yo pou n fè batay la. Ekip la te tande m, nou te angaje n nan yon batay. Nou tèlman te angaje n nan batay lan. Fòs fè nwa yo te twouve ke nou se de eleman jenan. Yo arete nou le 29 novanm 2019. Pakè te gentan voye dosye nou kabinè denstriksyon le 28 novanm 2019. Sa vle di ke dosye te gentan fèt nan pakè, al kabinè denstriksyon avan menm ke yo ta arete nou. Sa vle di ke nou ka konprann kisa fòs fè nwa sa a k ap dirije jodi a te gentan prepare pou nou. Nou menm militan konsekan, pitit geto a, nou di mèsi ankò yn fwa a tout moun ki te soutni nou. Nou pase yon dezan ki te trè difisil. Se goumen n konn goumen, se esklav nou ye, se mawon nou ye, se bosal nou ye. Nou pa janm pèdi lafwa. Nou pase dezan de mizè, dezan de soufrans. Jodi an, m ap remèsye Youri Latòti. Map remèse a ou don byene. Map remèsye kamarad Joseph Lambert ki te rejwenn yo nan wout pou ta akonpanye avoka yo nan batay pou liberasyon prizonye politik yo. Mwen tande anpil lidè ap di se akò k lage prizonye politik. Mwen menm, pèp ayisyen an, sitwayen konsekan yo, m ap di nou prizonye politik yo pa lage paske poko gen pa lage sou oken akò paske poko gen akò. Mesye, kòman w ta fè vle yon nèg ki sou tèt tout cha k ap mennen yon manifestasyon, li pa janm pa ateri kote l pwale a? Koman w ta fè vle gon jenn gason ki riske vi l maten midi swa kèlkeswa lè a l nan tout geto ap fè sansibilizasyon pou ranvèse yon sistèm pou chavire leta pouri sa ki anti pèp la yo arete l yo fèmen l nan prizon pandan 2 zan epi w panse ke jodi a l pa enpòtan ase pou konsète avè l ou konn mo pa l nan yon akò epi w panse l te ka fèt san li. A jodi a la, m sòti kòm senp OP nan batay rat pa kaka pou moun ki pat konnen. E te ape e te ti non sa a m te genyen. Moun sal sa yo. Lavalas santi sa yo. Rat pa kaka sa a. M sòti kòm senp sa a. Moun Dèlma Taba fè de mwen jodi a yon onorab depite. E lè m ap pale avèk nou pèp ayisyen m di nou m son onorab depite, mwen son onorab depite. Nou wè militan konsekan yo, lè m di nou banm benefis di dout anba m pa mouye, anba m pa mouye. Pouvwa a pran m pou blan an t al avè m. Yo bay FBI dosye m pou l al avè m. Paske yo di m son eleman jenan. FBI vin tande m, yo fè ankèt yo, yo wè m pa koupab, yo di yo pa ka retni anyen kont misye. Yo bay diiye l. Alafen, lè pouvwa a wè Zwazobèk fè pa pwale avè m paske l pa gen anyen pou l repwoche m, yo fè jij ki t ap tande m nan, ki se jij Lamòt, premye jij lan ki te rele Godly Joseph, li deziste. paske eleman jenan sa a pa ka sòti. Yo ofri Bernard Sainvil minis. Bernard Sainvil rantre nan konplo a kont pitit pèp la pou l pa lage nou nan prizon paske yo di l ke eleman jenan sa a bay twòp pwoblèm dèyè a, si nou kite nèg sa yo sòti, y ap chavire pouvwa a. Bernard Sainvil fè konplo. Nan sekestrasyon nou an, yo rete nou nan prizon. Poukisa yo te kenbe n nan prizon? Jis pou yo te ka redui nou nan silans nou. Nou te des eleman anmèdan. Ekip sa a se te yon pwoblèm ke l te ye pou pouvwa a. Yo fè n fè dezan prizon. Militan konsekan yo pa kite yo bliye nou nan prizon an. Yo fè dezan tou y ap batay bò kote nou. Paske, lè yo t al chache n, nou te di n ap batay kont sistèm sa a Pou chanjman reyèl la. Leta anti pèp sa, yo te kwè nan batay la, yo te swiv nou. Jodi a rezon k fè ke m ap redi nou ankò pa gen akò, kòm mwen tande, mwen m pa nan yo, otorite nan sdp di se akò ki lage prizonye politik yo, m ap di pèp la e manti. Se pa lakò ki lage nou, paske poko gen akò. Sa se le mo di dwa. E m pral pi lwen pou m rasire nou de sa m di a. Mwen te toujou yon eleman jenan pou sdp. Si se te akò ki t ap lage prizonye politik, se pa advèsè sdp a l t ap lage anvan. Se manm sdp yo k nan prizon an, se yo yo t ap lage anvan. Mwen menm Anel Belizaire, m p ap, menm jan nou wè m p ap pran woulib sou kilik. Pou m di se mwen k batay la. Paske menm pou yon ti manifestasyon pou m te konn ale lè m sot nan geto, yo te konn di m non monchè, ou mèt kite piti a, li kapab. Li pran chal pou kò l, li fè tout manifestasyon l, li mennen pèp li. Nou wè nan faz sa a, m ap di nou ni. Mwen menm, m gen yon sèl pwoblèm la a, m poko ka pale avè nou pou m di n men kisa n pral fè. Pou ki rezon? Se paske mwen te gon alye nan batay pou chavire sistèm nan, nan batay pou kraze leta anti pèp la, ki rele Nenel Cassy. Jodi an si Nenel Cassy pran pouvwa a, li kosyone, yo pote l bay Michael Martelly, fòk mwen pale ak Nenel Cassy pou l di m de ki mannyè ki fè ke li kosyone, ok, pote pouvwa remèt Michael Martelly a. Lè Nènèl fin ban nou eksplikasyon, jodi a nou menm ki te nan batay chanjman an, nou menm ki te nan batay chavire sistèm nan, nou oblije pran baton pelerinaj nou pou n al rekòmanse batay la kote n te kite l la, men nou poko kapab, mwen menm Anèl Belize espesyalman. Paske pou nou te fè mobil ou wè chèf sa a t ap mennen batay la pandan tout tan sa a. Lè l ap fè mobil lan, gon kote n te rive n te bloke nan wout. M te rele Nènèl m di Nènèl n ap fè mobil nan Zobop la bezwen pran lari nou bloke Li te voye 250 mil goud fè m kado ok pou n te finalize mobil la Sèke li te nan batay chavire sistèm nan avè nou Li te nan batay kraze leta pouri sa avè nou Si jodi a l pote batay la bay Mateli fò l bay Kilik ak tout ekip Zobop la yon esplikasyon. Paske aprè 2 zan prizon nèg yo, m pa kwè ke wap pran pouvwa w vote l bay Michaël Martelly, nou pral rete konsa. Sa ke lap ban nou eksplikasyon, epi mwen menm Anel Belizaire map tounen devan nou pou m vin di nou, men sa Nenel di ki fè l nan konplo pot pouvwa bay pèp la, epi lè sa map mande Jeneral Killy kòman n pral remobilize twoup la pou n avanse? Mesye m pral di nou, men m pa janm nan manti e m pa nan feblès. Mwen di e m pa mouye m dwat. Mesye, men ekip ki te kowòdone batay teren an. Depi yo arete ekip sa, di m ki kote Clock an Ayiti? Alò, ou panse ke, mesye, nou lage yè, mande w, ou konn ki batay ki enpòtan la a? Na sonje m di nou sa, premye misyon ki li gen, li gon obligasyon jodi a nou menm ki jèn. Mwen m fini se kandida m ye e eleksyon m pral prepare. Pou prezidan? Non. Senatè? M al di ki li, m al wè sa n te, kote yo te arete nou an e la l pral rekòmanse. Men m poko ka akonpanye l ladan paske m poko pale ak Nenel ki kon mesye Nenel Cassy pam nan wi ki chita k remèt Martelly pouvwa sa mesye Martelly nan palè li met Ariel nan primati mesye m pral di nou kòman m pral kanpe la san Nenel poko banm ou eksplikasyon m pral tann li fin pale avèm mwen pral di kilik jodi a konn premye batay lan. e ki li ki gen yon chaj sou do l la e divizyon ke nèg yo kreye nan geto a m pa bezwen konn kòman ki li k pral fè premye batay pou n al inisye a la se diminye ok batay antre nèg yo anndan an pou l reprann fòs ke l te gen an pou l al mennen batay pèp la. M ap salye tout frè m ak sè m ki nan laprès m ap salye tout frè m. Ki fè 2 zan nan prizon penitansye ansanm avè m. Jodi an, penitansye sèlman gen pase 56 prizonye politik. Sèlman penitansye. Arete yo, pa pase pakè avè yo, al penitansye avè yo. Penitansye gen 6 mil moun on kote k fèt pou 800 moun. Penitansye nasyonal kote m sot fè dezan an, nan 77 selil, gon grenn selil ki gen chans gon twalèt ladan l. Se detni yo k achte l. Sa vle di tout detni fè bezwen nan sachè pou yo fè ti kawòl. Jodi a si n ap pale de akò, fò 56 prizonye sa yo tout libere. Abelson Gwo Nèg, Koutwa, Maksim, Ti Bekan, Jan Deni, eksetera, era. Jodi an, jodi an, si nou ap pale, jodi an, nou menm, nou t ap batay kont Prezidan Jovenel, se paske li t ap fè gaf. Nou wè kounya moun ki tap batay menm kote avè nou yo al rejwenn pandan peyi a nan plis pwoblèm. Peyi a gen pwoblèm gaz, peyi a gen pwoblèm lopital pi rèd, peyi a gen pwoblèm ensekirite pi rèd, kidnaping nan moute pi rèd. Sa vle di jodi an nou menm nou an konsètasyon avèk tout baz yo pou nou di yo èske yo santi yo konfòtab lè y ap mache, lè yo wè yon machin ralanti devan yo e kouri pou yo kouri? Èske yo santi yo konfòtab jodi a lè y ap peye yon ti mamit diri 100 goud? Èske yo santi yo konfòtab lè y ap achte yon galon lwil 200. 50 dola. Si nou santi nou pa konfòtab, mwen, m pral rejwenn nou nan baz yo pou nou chita pou nou pale, e lè n ap lanse wach manman nou pral lanse a, sa nou konn lanse deja a, epi pou n di nèg yo, n ap kraze sistèm nan, M gon ekip òganizasyon tankou La Relèv, LDNA Ayiti, Fòs Dèlma, on pakèt, on pakèt ki toujou rete sou beton an pou y ap mande liberasyon prizonye politik yo. Lò gen 56 prizonye on kote, ou la 6 lage, li pa on viktwa. Fòk nou met tout 56 la deyò. Epi kounya pou nou gonfle venn nou pou n chanje sistèm nou di a. Lè nou di chanje sistèm nan, nou mande fòk lajan k anlè a desann vin jwenn pèp la. Nou mande, nou mande e pa sèl moun ki ka kouri bèl machin yo pou jwenn sante. Nou mande e pa sèl moun ki gen bèl kay yo. Ki pou ka bay pitit yo manje, ki pou ka voye pitit yo nan gwo lekòl. Mwen m se ti nèg andeyò. M pa janm wont di sa, m se pitit Lagonav. Lakay mwen Lagonav, lè yon moun malad nan yon seksyon, li fè 10 a 15 kilomèt sou yon branka pou l jwenn yon ti kal lopital nan vil la. Jodi a, si yon nèg di m pa batay, enben tout moun lakay mwen yo ap fin mouri, m ap batay. Jodi a lakay mwen Lagonav, lè m bezwen, lè moun lakay mwen bezwen yon ti dlo, se prèske yon kilomèt yo fè a bourik pou y al chache dlo. Si nou di n ap chanje sistèm, mwen Kilik, m se menm jenerasyon avè nou, m ap tounen atè a pou m vin di nou èske nou santi nou konfòtab. Yè swa lè m libere, m vrèman etone pou nèg ap pale pou yo di peyi ap mache, pandan ke wout nasyonal nimewo 1 kraze sou konnen se son kote pak kochon. Nou nou denonse sa. Si nou gen nèg kap touche andedan leta, lajan nou ap gaspiye andedan leta, nou pa gen wout, nou pa gen lopital, nou pa ka voye pitit nou lekòl, nap mache al lakay yo pou nou di yo lajan k nan men yo a, ba nou l pou nou avanse. Ak peyi nou. Nou tout ki la sonje listwa Wannda. Jodi a, Wannda nan konpetisyon ak tout gwo peyi ki genyen. Tout jenn gason, tout jenn fanm, mete nou prè pou n al batay. Si son Wannda Ayiti ap fè, mwen m se premye moun ki chwazi livre tèt mwen. Préparez-vous Monsieur Nenel Cassy, préparez-vous André Michel car eh bien la bataille va être rude. Men ekoute, e ri m ri wi paske Lè map gade Jan bagay yo ye nan peyi dayiti pèp ayisyen banm di non bagay tanpri souple pa fè pèsòn moun konfyans jounen jodi a la nèg yo tap batè ansanm men kounya gen yon gwoup de nèg ki nan yon bò yo nan bò ki bon an epi yon lòt gwoup yo menm ap joure nan lari a men pa bliye menm gwoup sa ki ou wè ou wè ki ap joure nan lari an yo te genyen zèb nan bouch yo yè petèt ke jodi a yo pa gen zèb nan bouch yo e batay la pa bliyel toujou ap fèt sou non popilasyon an donk lè nou wè nèg ap fè Eh feuilleton ekeran sur le plan politik pa okipe yo nou just ap tann yo lè eleksyon paske si pèp ayisyen an se yon bon pèp se yon pèp m ta kapab di ki vle korije bagay yo ebyen lè nèg sa yo ta pase bò lakay nou pou yo ta vin di yo kandida m panse nou tap woule yo ak kout baton kelkeswa nèg la pa gen ankenn nèg la a kap vin pran pòz ap diw yap fè bagay yap defann enterè pèp.